Komisè Muscadin bloke Pòtoprens ankò aswè a la. Nan dènyè sòti sa a komisè a fè la, ebyen medam e mesye ou pral sezi tande ki kantite gwo zotobre ki pral nan kouri Si telefòn bandi sa oubyen endividi sa ke komisè Muscadin mete anba kòd ak tout madanm li an, anpil nèg pral nan kouri paske telefòn sa gen bagay sou li e se youn nan rezon ki fè endividi sa misye pa vle bay kòd telefòn nan pou komisè Muscadin ebyen deloke telefòn nan misye pa vle bay li paske l konnen si l bay kòd telefòn sa gen anpil nèg ki pral nan kouri gen anpil nèg ki pral nan cho paske E yo pral jwenn mesaj konvèsasyon e gwo zotobre sa yo avèk e sitwayen sa a ki li menm refize misye di li pito mouri olye l bay kòd telefòn sa. Enben jodi a la a komisè Muscadin ki sot fenk ap reponn kesyon TT la e k ap bay detay tou sou divès zak malonèt k ap fèt e donk nan depatman an Anben komisè a la ki li menm sèmante donk ke lap jwenn tout detay sou telefòn sa vle pa vle fòk misye li menm li delòk telefòn sa e sil pa delòk li enben e peyi a chaje avèk enfòmatisyen gen chaje nèg ki fò komisè Muscadin ap fini pa debloke li epi pou jwenn tout sa ki anndanl e se la Pòtoprens pral gen kouri e divès nèg kòmanse rele komisè Muscadin, ebyen e nou konnen Muscadin li menm depi l met men sou yon bandi ou pa bezwen ap sipliye l ou pa bezwen ap di l anyen donk li pran l li pran l nèt e pafwa se debarase li fè konnen l debarase de obstak sa wi. Debarase l debarase de obstak sa a, enben medam e mesye, nou pral fè ou tande komisè Muscadin ki li menm, enben t ap bay plis detay toujou sou lòt nèg ki mete anba kòd e ki gen 2 otorite k ap rele di pou libere yo, k ap rele di ke e doke pou komisè a e lage nèg sa yo paske se afè pa yo, se grenn pyon yo. Enben komisè Muscadin la a ki yon pti pe e e diskrè, men malerezman e doke gen kèk ti detay ki sòti nou pral envite ou tande la a. Rete konekte sou video a tande sak pral di yo, abone like an pataje guys nap tounen. Talè an tap pale de kisa de endividi sa Kendy Delon ke bon m retounen sou imaj sa ke komisè Muscadin te mete anba kòd avèk yon jèn dam li prezante kòm madanm misye sepandan arete misye Misye pa vle pale, misye gen yon telefòn nan men l, banm retounen sou imaj lan rapidman, misye gen yon telefòn nan men l, misye pa vle bay kòd telefòn nan, alòske misye plen lajan sou li, kote misye sòti, li di li sòti Onavil, m sot pale avèk plizyè manb nan popilasyon an, ki di ke misye pa ta fin bon moun, Gen yon kouzen misye ki ekri m, misye poko di m tout bagay li di m na pale aprè lemisyon, m sur ke si misye te yon bon moun kouzen an tap tou di m ATT misye son inosan, e gen plizyè temwanyaj ki ale ki pa an favè misye, kòm on nèg ki ta selon lè temwanyaj, se yon nèg ki tap opere sou zòn lasalin. Komisè Muscadin, pèp la tap mande pou ou, e banm tou mande DG Jò sil ka ban yon 5 minit anplis, komisè Muscadin kòman nou ye? Bò kote pa m, tout bagay byen, tout bagay anfòm, sof ke m te vrèman okipe, m te gen yon rankont avèk Tchaming Gòl, ki se direktè radyo Flamaks nan Nip, se pa msye m te ye la, n t ap fè yon ti pale, e rankont lan li apèn fini, epi mwen di, ban m rantre an kontak avèk ou. Mèsi, mèsi komisè. Ba nou ti detay sa k pase, avan tou, kòman Nip la ye la a? Aa ni nan tout bagay byen tout bagay anfòm tout bagay nèt ap byen mache sof ke nou gon ti pwoblèm nan imigrasyon gon ti pwoblèm siyal a chak fwa kem debake poum retabli prensip yo bon gon pwoblèm siyal ki poze Eske son pwoblèm siyal pwograme oubyen son bagay nan ou panse ki kòrèk? M pap janm di l pwograme paske direktè a pa moun pou sa. E anplwayè yo tou m fè yo kredi e konfyans, anplwayè yo pa moun pou sa tou. Men sof ke m pa konnen, men a chak fwa ke prezans mwen la, toujou gen yon pwoblèm siyal ki poze. Donk m pa konnen, m pa konnen kòman sa ye. Men m te wè w, m te wè, men m te wè avanyè ou fouke yon nèg tou ki ta plizyè papye nan men l, ou di misye son ajan sekirite nan ministè edikasyon nasyonal. Misye son ajan sekirite nan edikasyon nasyonal, bon misye son nèg ki dezòd kap pran lajan nan men moun, paspò ap fèt je kwa 3 mil e 2 mil 500 dola ayisyen, bon misye chita ap pran 4 mil dola, 4 mil 500, 6 mil dola nan men moun yo pou al bay fè paspò pou yo ok donk m te relache misye nan apre midi men soke mwen bay misye defi pou l pa pile espas imigrasyon an ankò. Tèt chaje. Donk se pa sèlman li te arete, gen lòt moun ki te arete tou nan menm sikonstans lan. Antouka. Ann ale la komisè, m ap gade sou ekran la pandan w ap pale an, gon jenn gason m wè misye bay anpil dlo, misye swe anpil, misye prezante tèt li, dayè sou kat idantite misye, misye rele Kendy Delon. Poukisa w arete misye, kisa w gen sou misye? Sa k pase? Ba nou detay, peyi a, lemond antye konekte w, ann pale komisè, kisa k rive Kendy Delon? M pat al chache Gendie Kiev e Delon. Si m ta chache misye jodi a la tout deba k ap fèt sou li a yo, yo pa t ap fèt. Si w vle konprann, w a konprann. M pat gen emisyon sou misye, se yon nèg m tonbe sou li par hasard. Tip ke m t al chache a, mwen te jwenn li e ke mwen te rantre nan baz pa m avè l. Brèf, ok. E Gendie Delon se yon nèg ki te chita tou pre endividi ke m t al chache a e m te jwenn nan machin nan men sof ke lide m te di m tyeke misye. Lè m tcheke misye, m te jwenn misye gen yon telefòn nan men l, dat lòt dam nan, dam ki avèk li a, li di m se madanm li. E lè m tcheke valiz yo pou m wè si m te jwenn bal oubyen zam, mwen jwenn yo gen yon telefòn ki anba valiz la. Lè m mande pou kiyès telefòn sa a, misye di m telefòn nan se pou madanm li. Lè m mande madanm li pou kiyès telefòn nan, misye di m li di m se pou Kendy. Rete. Se telefòn nan ki koz ke mwen arete yo. E sa m ap di w la la a, moun ki nan kamyon yo, y ap tande m. E popilasyon an E nan zòn nan, te gen prèske mil moun la ki te antoure sèn nan. Wè, m te wè, m te wè anpil moun. Te gen senk nèg ki te arete. A bon? Sa, popilasyon an kèk temwen, tout senk nèg te minote, de bra dèyè, kouche atè a la, zam pote sou yo, nou t ap tcheke vakabon yo. Gen youn ladan yo nou te jwenn nimewo yon seri de gwo chèf nan peyi a, e m te rele otorite polisyè sa a, m te mande misye ki relasyon l gen avèk misye, li di misye se ti fanmi li, e m di non, misye di m ou di m le kontrè, ou di m misye se fanmi ou alòske misye di m ou gen relasyon avèk yon sè l, relasyon fi gason bagay, li di m wi se je sa li ye e sa l ye, otomatikman m te relache misye paske m pa t jwenn zam, m pa t jwenn anyen sou misye pou m te repwoche misye. ok e lòt moun nan yo tou yo te banm kèlke referans m te rele tout moun nan yo moun yo dim wi efektivman wi msye ti fanmi mwen msye konn achte batri revann men sak pase bon pa lapèn m te relache yo men kanta Kendy Delon avèk madanm li nan men avan w rive sou misye avan w rive sou sa vle di komisè sa w vle dim la sa vle di travèse nip la le pon bay fasil li ye pou nèg yo. Aah se yon triangle de Bermude li ye wi, depi ou travèse li wap plonje, e menm jan ak triangle de Bermude, ou pa ka survoler l ou pa ka travèse l. Ok. Sak rive pou misye menm? Lèm jwenn lòt tip la, m te metrize misye, m te rantre misye nan patròl mwen an, kanta misye m te chwazi tcheke misye, misye pat vle banm kòd telefòn nan, e bon, lè di misye fòk li banm kòd la, di non li pa banm kòd la. Li msye men ok pa gen pwoblèm m antre msye nan apartman la ak tout madanm li, madanm li di m li pa gen kòd la alòske madanm li di m li konn vann vann padap Alo! Wi ou la ou la komisè nap tande w. Ya. Epi pran lasuit e m pran yo m rantre nan yon komisarya avèk yo sou tout pakou mwen t ap poze yo kesyon mande yo pou ban m kòd la yo sèmante madanm di l pap ban m kòd la mesye di li pap ban m kòd la men kòd la Avan lontan si w vle map ka baw kòd telefòn nan an sekrè men misye paka pa bay kòd la e nasyon an mèt konte sou mwen misye paka pa bay kòd la ok e menm si misye se yon nèg ki nan prizon an podyab ki pa vle santi l pa twò kodyòm e bon anfen se yon nèg la demen maten ta sipoze mennen misye. ok lopital paske kò misye pa twò pa tèlman anfòm men demen maten mta sipoze wè misye pou misye banm kòd telefòn nan poum rantre sou telefòn nan poum wè kisa misye genyen sou telefòn nan kifè li pa vlem genyenl. Men ou menm kòm lò fin pran misye l pa vle bay kòd telefòn nan anpil jimnastik misye dil pap bay kòd lan Se kisa w jwenn kòm enfòmasyon an tèm ankèt ou mennen deja? Kisa w jwenn sou misye? Kisa yo rapòte w de misye? Teriel, an n pa ba pèp la manti, an n pa nan ipokrizi avèk pèp la. Mwen di w sa, ou gen ou menm, ou gen Guerrier Henry, nou kominike trè souvan. Done a ou genyen yo, ou gentan pa vle di yo, ou gentan vle mank pou di yo. E ou konnen, gen bagay tou, ou gentan chwazi pa di yo. Ou gen done yo, ou gen voice yo, ou gen sa tout sa ekri de misye yo. Gen nèg ki nan ekip misye ki di m men pou kiyès misye ap travay. Misye ale Gwomon la, misye se pwen l ke l te pral renouvle pou l pa pran nan bal, fikse 56. Kisa? Ok Sim te konnen misye te yon grenn enpòtan konsa, wap tandem, jodia tout deba kap fèt sou li la yo patap fèt. Kòm etan done jodia la gwo ekip moun nan peyi a, wap tandem, ki bezwen nèg sa yo, ki di w nèg sa yo yo sesi, yo sela, donk misye arete. M ta renmen yo ekri m oubyen yo rele m pou yo di m voye misye ba yo. Paske banm ba w, tout nèg ki di w yo pa vle bandi yo tonbe se paske, m pa vle, m vle popilasyon an konprann. Se pa paske yo renmen bandi a. Se pa paske yo sansib pou layi bandi a, men se de preferans, paske yo bezwen bandi a pou yo voye al tire doktè entèl, pou yo voye al tire doktè enjenyè entèl, pou yo voye tire dyaspora yo lè yo sot Etazini, pou yo voye tire komèsan yo, voye tire antreprenè yo. Se paske yo bezwen bandi sa yo pou fè misyon pou yo. Donk jodi a la, nèg ki konn ap plenyen paske jodi a la nèg yo absan an, w ap tande m? Komisè ou la ou la wi ou la komisè alo ou la ou la ou la yo di a nèg nèg ki konn ap plenyen yo se paske yo bezwen nèg sa yo pou fè misyon pou yo donk jodi a misye arete misye nan menm m ta renmen si yo mèt ekri m Map voye l ba yo. Paske yo bezwen l pou yo fè misyon pou yo. Jodi a yon nèg tankou Gendji pat dwe egziste ankò pou sa m konnen l fè. Tete ou konnen trè byen il y a 2 semèn de sa misye fèk tire yon nèg nan mitan lari Kwabosal li fout l 2 bal nan men misye di nèg la m pap tire w. Rete. E kote map pale la a m defann moun nan ona vil rele moun nan Kwabosal rele pou yo di misye inosan. M bezwen de moun asek rete ki pou di misye inosan. Nan, m te fè egzèsis la, ou pat gentan branche, men m te fè sa, m te pran apèl, m tap pale de misye, tout moun ki rele yo, yo youn pa anfavè misye, okontrè gen yon nèg ki bay detay sou misye, gen plizyè mesaj ke m resevwa, ki di ke misye te fè pati de gang Ti Junior nan Lasalin, misye tap opere nan zòn mache Gerit la, etc. Yo di ke misye yon nèg ki trè sadik. trè kriyèl, misye te tiye yon nèg bò Apena, bò APN nan, sa di yo prezante misye kòm yon nèg ki trè kriyèl. Bon, mwen men m pa gen done sou misye, men moun yo te temwanye talè nan emisyon an, donk ta sanble misye pa fin bon moun. TT, si lapolis al fouye lakay misye aswè a menm, paske kle kay misye nan men l. Si vòlè pa kase kay la, yo paka pa jwenn manch long lakay misye. E misye dè, misye abite dè ona. Bon m defann lapolis al fouye kay misye si w kwè yo pap jwenn manch long lakay misye. Misye pa yon piti. E sèl remò m genyen, paske men men m pa gen yon bagèt majik nan men m. Ki pou dim ke misye pa bon moun. Men sof ke bon kot nèg m te jwenn li chita a, yo te chita nan menm ban nan bis dirèk ki desid la, pou popilasyon an temwen. Genyen 5 nèg ki te arete, 2 fanm. Mwen te relache lòt fanm nan. Ok. Mwen te relache lòt fanm nan. Ki se kouzin manzè a. E manzè w ap gade la a, li fè youn nan pati 2 medam tèt kale a yo. Anba lavil Pòtoprens. Non, kale tèt. Kale tèt kale tèt. Oh baz sa kote gon general kap kòmande li rele ti bout ba m te denonse li ti bout ba sa m kwè li pa la ankò non m pa konnen oh enben gen lè w gen ti bagay nan men w CG. Oh oh se peyi a kominike avè m jan w wè yo kominike avè w la wi TT. Ou gen ti bagay nan men w wi. Tout moun te kominike avè m. Ok rete. Misye se pwen li bay e pwen li te bay renouvel poul pa pran nan bal sou ti Ebyen misye te gen ti kòb nan men li tou si te pral renouvle pwen li. Misye gen lajan nan menl wi misye gen lajan nan menl. Rete. Ok. Oh pa gen pwoblèm. Nèg ki konn ap plenyen yo. kap pale yo, kap jure anpil la yo, jodi a m ta renmen yo ekri m yo rele m pou yo di m voye misye ba yo, map voye l ba yo paske yo ka bezwen l pou afè sekirite lakay yo, yo ka bezwen l kanmenm pou yo al fè sèvis pa yo paske tnde jodi a la gran nò la prèske bloke avèk nèg sa yo nèg sa yo se de bandi, yo se de asasen nèg sa yo ap tiye moun, yo tiye tout kalte moun nan sosyete a pèsonn pa di ase. Men kan youn tonbe se yon pwoblèm li ye. Serye mwen m genyen m pat gen alèt sou misye. Sinon pa tap gen tout deba sa sou li a. E map di peyi a sa yo mèt konte sou mwen misye paka pa bay kòd la. Bon m bay misye defi pou l pa bay kòd la. E mwen k di w sa. Misye paka pa bay kòd la. Map jwenn apèl rantran yo, map jwenn apèl sotan yo. Map jwenn dènye voice misye te voye, dènye voice misye te voye ba moun yo. Misye paka pa ban mwenl tete. Wi, paske li enpòtan pou n ta tcheke sou kote misye ta prale a tou, ki koneksyon ke yo gen, paske kote l ta prale a gen apèl ki fèt, gen koneksyon t fèt. Fò n ta konn kiyès li ye. Paske menm bagay sa ke m te alète lapolis se yon chèf gang ki rele Bout Black, misye kite Kwadèboukè li travèse jis sidès l al renouvle pwen li, li retounen Kwadèboukè anyen pa rive l. Gen youn nan nèg yo lè m te arete misye m te wè kòmandan entèl m te wè gen plizyè mesaj lè m kenbe misye m di misye fòl pale ban mwen ki rapò l gen ak kòmandan entèl la misye di m non se yon polisye se yon chèf nan lapolis la avèk kiyès m di oh ki rapò gen ak entèl kòmandan entèl komisè m wè depi kèk jou la m wè w ap pale an rezèv sa k pase ou genlè gen yon chanjman k fèt lakay ou m pa konn sa k pase komisè. Pase mwen gen deja konnen poukisa yap relem e se si chofè sa li arete machin nan nan menm wap tandem map tann nèg gwo nèg leogane ki te relem ki dim machin nan se pou li mwen al poko jwenn moun dèyè machin nan mte mache avèk papye machin nan. Non ban non ide komisè yon ansyen chèf yon ansyen depite senatè chèf polis. Non se yon swadizan komèsan li ye se yon swadizan komèsan li ye men san te kache machin sa se yon machin ki arete e yo te vòlè machin sa di kote de. Donk lè yo te vòlè kamyon an, sanblere wi, se pa li ki te kondwi kamyon an de Matisan al debake l lòt bò a. Rete. Oh sa vle di, non, komisè pou m konprann byen, machin sa a son machin ke nèg yo ta vòlò, alòske gon nèg nan Leyogàn ki rele w ki di w machin nan se pou li, pandan ke vrè mèt machin nan rele w pou l di w kenbe machin sa a pou li e pa pou moun ki te rele avan? Exactement. Men men map tann 2 nèg yo. Nenpòt ki vini ladan yo map arete yo. Rete. Map arete yo. Ebon rete nèg yo ap arete yo pap vini komisè? Yo pap vini. Enben kamyon an nan menm wi. Si 2 semèn pase kamyon sa map remèt li a la meri ou di mwens avèk lapolis wi. Men frè vin dèyè kamyon an ou pa ka ou pa ka gon kamyon larete epi mesye banm bal ou wè nèg isit nèg nèg isit tèlman Nan rize men. komisè ou wè la banm di ou wè emisyon ti koze ak TT dayè ou ou swiv emisyon an lè w gen tan sa di lè ou mete m nan dout la ou wè ou wè oditè yo la bon ou ap pale live la a 9 è live la ap monte toujou moun yo ap kòmante ou mete m nan dout pase lè w di m on swadizan komèsan Leyogàn ki rele w kounya m nan dout pase gen anpil nèg ki komèsan Leyogàn Humm son gan nèg ki ansyen ou konprann ansyen chèf ou konprann sam di w gen tout bagay nèg nan mikro tout bagay gen anpil bagay sa di ou metem nan dout komisè nan ki sektè ou t soti nan ki sektè. Lè yon nèg rele w nèg la di w li se yon ansyen e li se yon komèsan machin sa se machin li ye donk chofè chofè a se chofè l li ye mwayennan lap lap vin kote w ou pako ka akize non moun ke l nonmen ba ou a Sa peut arrive li pase sou non moun sa poul rive sou ou. Men se manti. 2 jou apre mwen te genyen yon ansyen depite ki vin kote mwen ki dim nèg la se nèg li ye men sak genyen men sak genyen men sak genyen. Ki vin kote w? Ansyen depite nan ki blòk? Ok. E mwen bal manda tou. Mwen bal manda wi. Pou l arete chofè ma e pwopwetè machin sa a, moun ki te bay moun nan machin nan. Pandan m ap pale avèk ou a la a, madanm nèg ki arete a pa ka di m manti. Madan Fanfan pa ka di m manti. Ke yo pa gen manda nan men yo pou yo arete moun ki te ba yo, ki te ba mari yo kamyon pou kondwi a. Rete. Non men e de bagay wap dim la wi komisè, se yon kamyon epi yon lòt machin prive, pase machin ou tap monte a yon machin prive m wè l ye, ta konn prèske yon fòm patwòl, donk se de machin ki nan men w oubyen yon sèl machin nan? Non non non mwen vle pale w de kamyon an, mwen vle pale w de yon kamyon mwayennan ke yo te vòlè machandiz ki te arete jedi dènye, jodi jedi a fè 8 jou depi operasyon sa te fèt. Nèg yo tèlman mafya, nèg yo pran machin nan y al sere l nan yon raje. Kot li al sere machin nan? Kot li al sere machin nan? Se apre yo rele mèt machin nan, yo di mèt machin nan, Mesye Dominik Atò, ke m gen yon machin mwen depoze l dèyè lakay ou a, donk m ap vin pran l semenn nan. Rete. Yon jou, de jou, twa jou, kat jou pase. E fò m di w byen Tete, mwen konnen kesyon machin nan, se paske youn nan nèg ki te patisipe nan vòl Matisan yo, w ap tande m? Wi, m la wi. Li pa satisfè. Misye denonse bagay la. E sak fè m pako arete komèsan sa se paske misye pè vin moutre m ki kote kamyon te debake. Rete. Kamyon an kòmanse debake de 10 zè di swa a 4 è di maten. Komèsan sa Leogane? Non, li di kote de Fondènèg. E fò w pa bliye youn nan bawon Matisan yo. Wap tandem? Wi. Se nèg fode nèg. Sela enplik ke li vole kamyon machandiz moun yo, li vann li bay yon nèg kap kopere avèk li anba a. Rete. Men sof ke komèsan sa yo bon maten map arete l. Paske a nèg ke mwen an kontak la, youn nan nèg ki te patisipe nan bagay yo, misye pè vini Paske li panse m ap arete l, alòske m p ap arete l mwen menm. Li di m tèl magazen, tèl kote, tèl kote, kòm se nan l li te ye, bagay. Li pa ka ban m non magazen an. Referans li ban mwen yo, lè m pase nan zòn nan m gade, bon, anfen. Rete. Ok? Donk. Donk jodi a la moun okay yo pa gen pye yo kouri, moun miragwàn yo pa gen pye yo kouri. E ta kè m di yo kontinye rele m, kontinye ban m enfòmasyon pou di m men ki bò entèl kanpe, ou wè tèl motosiklèt desann la avèk tèl nèg sou li, nèg sa a men kiyès li ye, rele m, m ap rive sou nèg la, m ap tyeke nèg la. E depi m jwenn matyè, mwen jwenn endis, tete, ou menm w ap konnen. Gen gèrye ka konnen, pa egzanp, lè w pran direktè radyo Flamax ok e Miragwàn nan, li ka konnen, men gran piblik la pap konnen. Paske mwen vle fè nèg, mwen vle satisfè kèlke moun nan peyi a sou kesyon sa a. Yo pa bezwen wè kò nèg yo. Yo pa bezwen wè videwo nèg yo. Men gen tout zen ou manje men yo anmè nan peyi sa a nou pap bay nèg yo dege e si m te konnen kendy se yon nèg konsa l te ye jodia tout deba kap fèt la yo yo patap fèt sou li rete paske m sòf ke m te gen dout sou misye depi m wè misye pat vle bay kòd telefòn nan e lè m di w e paske mwen menm lè map mande yon nèg kòd telefòn ou m ka toujou mande w li pou ban mwen l ou gentan pale ban mwen l men lè w pèsiste kounya la m pral aplike. lèt A a sou ou. Si A lèt A a pa mache, m ka pase nan B a. Men si m sot nan A m pase nan B, m pase nan C. Paske sou gon fraz ou rive a nèg la men, nèg la di w pito w tire l pase l bay kòn la. A bon lè sa kounye a la, nan je gran piblik la ou pa ka tire nèg la. E fòm diw byen komisè yo gouvènman yo pa konn tiye, komisè gouvènman yo debarase de obstak. Oohh non non non sa fre wi repran sa la polis pa tiye l stope ki sa komisè gouvènman an fè l menm? Nou debarase de obstak yo di a yon nèg ki vini nan nip pou teworize popilasyon an pou tiye popilasyon an pou kidnape popilasyon an. Pou vòlè machin komèsan yo, machin antreprenè yo. Lè sa ou se obstak pou peyi a. Lè sa nap debarase ou de obstak sa. Pran sa fè tiktok ak li. Donk pa kont gen yon seri de nèg nan peyi a ki bezwen obstak sa yo pou voye touye jounalis, pou voye tiye prèt yo, doktè yo, enjenyè yo, òm dafè yo, komèsan yo, antreprenè yo, òm dafè yo, e dyaspora yo. Jodi a la kou nèg sa yo Kou ou tande ou debarase nèg sa yo, yo plenyen, yo fache. Men m konn sa k fè, m konn rezon an, e tout moun konnen l, paske yo bezwen nèg sa yo o sèvis de yo menm. Paske nèg sa yo se sbir yo ye, se òm de men yo ye, se nèg sa, se nèg sa yo ki fè misyon pou yo. Tèt chaje. E fò m di yo byen, n ap manje manyòk anmè a tout jan. Pa gen pwoblèm. Enben, komisè, anpil pridans epi bon travay. Kenbe la. Mèsi anpil wi. M la pou ou TT, depi ou bezwen mwen rele mwen sof ke wap eskize mwen Ou pa gen telefòn komisè. Telefòn ou pa bon. Ou pa gen telefòn. Menm si yo rele w, yo pa jwenn ou. Mwen gen telefòn wi, se paske m te gen yon ti rankont avèk nèg radyo Flamax yo, bon m pat kapab blo yo, m te oblije fè sa ok. Donk m pwomèt ou ke m la pou nou, nasyon an m la pou nou, mwen di n sa deja, nou mèt konte sou mwen, nou mèt fè m konfyans.